Toujou gen yon maksimòm enfòmasyon ki tonbe pou kòlye la. Bon! Nan sa ki gen awè ak enfòmasyon n ta kapab di ki tonbe, ki parèt enpe nouvèl, ebyen se paske Parkè de Pòtoprens nan yon korespondans li adrese ak responsab sèvis imigrasyon ak emigrasyon nan dat 15 jiyè a, li envite li pou pase enstriksyon ak sèvis ki konsène yo. yon mannyè pou kapab anpeche ak responsab sekirite prezidansyèl la kite peyi a. Se nòmal. Un prezidan asasine, responsab sekirite li la, pa gen moun ki mouri, ebyen fòk gen kesyon ki reponn. Antouka, Dimitri Herard, Responsab inite sekirite palè nasyonal, komisè polis lan, Leantre Pierre Osman, responsab inite sekirite prezidansyèl, enspektè prensipal Amazan Paul Eddy, responsab 4 Tim epitou komisè divizyonè Jean Aguel Civil, kòdonatè jeneral sekirite prezidansyèl lan, ebyen se moun sa yo ki konsène pa rapò ak mezi entèdiksyon de depar la. Yo tout, yo envite yo nan pakè. Men swit ak miz an izolman yo pa bò kote otorite nan lapolis, yo boude envitasyon komisè a pandan yo fè kwè yo gen mezi konsèvatwa sou do yo. Komisè gouvènman Pòtoprens lan li menm mande pou mete yon entèdiksyon depa kont wo grade ki nan enstitisyon polisyè la. Nan yon korespondans li adrese ak direktè jeneral sèvis imigrasyon, ak Emigrasyon, Bedford Claude, envite li pou kapab aji prese prese. Fòk nou raple, nan kad ankèt sila a, plis pase 23 moun pami yo 18 Kolonbyen anba men lajistis. Konsènan mèsenè Kolonbyen yo, genyen gwo deklarasyon ki te fèt sa fè anviwon 4 jou. Le prezidan Venezyelyen a pri lapawòl L'assassinat de Jovenel Moïse c'est regrettable. Il a deploré cet assassinat et lonje dwèt li sou otorite kolonbyèn yo, Nicolas Maduro di otorite yo te okouran e si yo te okouran yo te kapab dejwe plan sila a. Ann tande Nicolas Maduro. Moise Jovenel konn swen paw sa. Men jèn ki nan peyi Kolonbi di yo pa ni fo ni pozitif, yo se asasen. Nan epòk Uribe e kounye a nan epòk Duque. Ou sot tande Nicolas Maduro. Enfòmasyon an plis, se paske anpil nan mèsenè kolonbyen yo ki jwenn arestasyon yo pou asasina prezidan ayisyen an Jovenel Moïse, yo fè konnen yo te anboche yo pou kapab kaptire epi remèt nan ajans amerikèn antidwòg, dea, Prezidan Jovenel Moise. Yon revelasyon ki sòti pa bò kote lapolis kolonbyèn ki li menm ap soutni ankèt sila. Kòmandan an chèf polis kolonbyèn nan, Jorge Vargas, deklare nan kad yon konferans pou laprès jounen jedi an, gen yon èks militè ki bay vèsyon li nan kad ankèt otorite yo ap mennen avèk soutyen ajan ransèyman kolonbyen, dapre medya lokal yo. O depa, lide a sete planifye arestasyon prezidan an epi rann ni disponib pou diye. Dapre komantè ofisye a, Prezidan Jovenel Moise asasinen nan dat 7 jiyè pase a pa yon komando ame ki pote boure lakay li nan Pèleren 5 nan komin Petyonvil. Nan kad atak sila, 26 kolonbyen Pami yo 2 ayisyano-ameriken yo menm patisipe. Madanm prezidan an li blese. Manm FBI akonpaye ak ajan lapolis nasyonal Dayiti, anpil moun te remake yo jounen jedi a, bò lakay prezidan Jovenel Moise. Yè nou te di w nan yon emisyon kote ke FBI li menm li te prezan anndan lakay prezidan repiblik lan, deyò lakay prezidan repiblik lan tou. Kisa yo te al fè? Ebyen, sèzòm la Ansanm avèk lapolis syantifik, yo t al fè ankèt pa yo tou. Se youn nan eleman nan ankèt la. Lè yo antre anndan kay prezidan yo jwenn anpil pyès a konviksyon. Pyès a konviksyon sa yo, yo mete tout nan yon sachè an plastik e yo sòti avèk yo. Lè yo sòti, yo konstate genyen plizyè enpak bal nan baryè pou antre lakay prezidan. Se anpil enfòmasyon. Pyès sa yo yo jwenn yo. Kisa yo pral fè avèk yo? Ebyen yo pral analize yo. Yo pral etidye yo. E finalman pou kapab bay yon konklizyon. Moi j'ai hâte d'attendre la conclusion de cette enquête. Men m swete ke m pa pèdi paske m pa vle pou fim nan jwe pou n ap pèdi ladan l. Un prezidan a ete asasine, ebyen fòk nou jwenn eleman yo. Men m vrèman pè pou ke sa k ap pase la kòmsi l pa vin yon bagay ki bakle. Wi. Li kapab bakle, men konsa tou l kapab rive a bon pò, paske tout moun swete ke Prezidan Jovenel Moise, fanmi li kapab jwenn jistis. E koute jiskaprezan sa fam li ap resevwa swen nan lopital nan peyi Etazini. Donk jounen jodi a la a, ebyen fòk Prezidan li menm li jwenn jistis. Antretan fòk nou di ke. Moun Pòdepè kòmanse leve kanpe. E nan kad leve kanpe sa gen anpil aktivite ki fèt an omaj ak Prezidan Jovenel Moise.